Yè, FBI debake nan peyi Dayiti, vin chèche 4 moun nou yo site nan asasina Prezidan Jovenel Moise. Jim Solages, Vincent, Pastè Christian Emmanuel Sanon ansanm avèk Ribera Garcia. Men, frèzèsè byeneme selon deklarasyon yon jounalis ameriken, lè ke prezidan an te asasine, gen yon tip ki rele Arkangel Pretel, misye non l site nan touye prezidan an, li t ap travay pou FBI. E nou konnen nan ki nivo FBI patisipe nan mennen ankèt sou asasina prezidan Jovenel Moïse. Men kisak fè jiska prezan pèp ayisyen an paka jwenn yon eksplikasyon klè? Poukisa yo vin chèche 4 mesye sa yo tandiske gon jij sou dosye a nan peyi dayiti? Eske kounya la a lè jij nan peyi dayiti ap tande mesye yo si tout fwa yo fon deklarasyon yo bezwen sa ki ozetazini yo yo ap kapab mande yo tou pouke yo vin bay eksplikasyon pa yo Selon deklarasyon lòt yo fè. Medam matmwazèl zemesye koze a konplike fòk mwen di w Stanley Luka frape fò. Li detaye nan bon ti mamit rezon ki fè FBI debake nan peyi Dayiti vin chèche 4 nèg ki te nan penitansye ki te gen enplikasyon yo nan asasina prezidan Jovenel Moïse. Rale chèz ou, ou pral tande koze. Tout bèt jennen mòde! Frè e sè byeneme nan jou pase yo, jan nou tout kapab wè l sou rezo sosyal yo, ebyen pakè envite jounalis Guerrier Henri. Li envite l pou ke li vin bay eksplikasyon sou yon seri de. Aktivite li ta ap mennen anba raje a ansanm avèk dè kriminèl, dè chèf de gang nan la repiblik. E nou genyen Maître Jean Renel Senatus atravè radyo Emancipation FM ki fè konnen radyo a gen bon jan prèv ke jounalis sa a an konivans ansanm avèk gang. Men jiska prezan pyès moun nan la repiblik poko leve dwèt yo pou yo di ebyen jounalis sa a men a ki gang li an afè. Tandiske yo genyen prèv. Bon, sa se afè pa yo. Frè se sè byen eme, e byen, yè swa, jounalis si la, se me, se pa de a twa ti koze l pa met a tè, li bay rezon ki lakòz ke gouvèneman an ap tagèt li konsa. e li poko janm wè gouvèneman sinik pase mesye dam sa yo, yo san pitye pou pèp, yo san pitye pou peyi a, franchman bagay la konplike pèp ayisyen. Mwen envitew rale chèz ou chita, fouko zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi, tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye. Ankò yon lòt fwa map diw mèsi, mèsi paske w fèn konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la pou w pa rate okenn videyo, zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon devinèt ay. Gade imaj sa a. Ebyen, w ap wè yon bèt ladan. Pou w wè bèt la, w ap jis vire aparèy ki nan moun an tèt anba, w ap wè yon kòk k ap manje nan yon ti bòl. Frè Sista Byeneme, ann pati krik krak pou nouvo kont nou genyen. Gade imaj sa ladanl gen yon fi edem trouve ki kote dam sa ye ladanl gen yon fi edem trouve ki kote dam sa ye pa ezite kite repons paw la nan kòmantè la sa ap fè nou plezi anpil anpil. Medam matmwazèl e mesye jan nou tout konnen li yè FBI debake nan peyi dayiti pou vin fè kisa li vin pran 4 nèg non yo site nan asasina prezidan Jovenel Moïse li mete yo nan yon avyon militè epi yo ale ozetazini damerik ansanm ak yo men depi yon bèl bout tan Mesye sa yo, yo ap tande yo tanzantan nan peyi Dayiti, nou konnen gen 5 jij ki pase deja sou dosye asasina Prezidan Jovenel Moise. Epi pou FBI mache tcha tcha konsa pou l vin pran pou l vin pran 4 nèg li mete yo nan avyon l ale ansanm ak yo. Kisa sa vle di? Kisa nou konprann? Ebyen medam matmwazèl e mesye, Stanley Luca e youn nan moun kap swiv dosye asasina prezidan Jovenel Moise de prè e se yon sitwayen tou m pa kache diw ki konnen anpil anpil dosye sou koze relasyon Ayiti ansanm avèk Lèzetazini Damerik ebyen tap bay detay nan emisyon Boukante Lapawòl mwen envitew tande ansanm avèk anpil atansyon. Tale, tale. Gon bagay pou nou konprann la frèz e sè. Sa vle di, tanzantan gon seri de krim kap fèt nan peyi Dayiti. On seri de moun ki plase non seri de pòs nan peyi a kap mouri. Men, pa janm gon eksplikasyon ki bay. Menm si ou ta tande lentènasyonal foure bouch, men ata nan peyi Dayiti tèlman kowonpi, pa janm gwo eksplikasyon ki kapab bay vrèman pèp ayisyen. Pa janm gwo jistis vrèman. Donk, sa vin montre, gwo seri de moun ki vin ap mouri nan peyi a jounen jodi a, Se dirijan nou yo ki fasilite lentènasyonal rantre fè nenpòt bagay. Kòman w te ka konprann pou yon sitwayen ayisyen, menm si se lès ameriken ki ta konplote, tande byen w pèp ayisyen, ki vini chèche w pou al akonpli w misyon Ozetazini, Epi ba ou misyon an pase aprè sa pou yo pa arete w nòmalman fò w fè tan prizon an. Men nan peyi dayiti se diferan. Tout moun sa yo mouri, lankèt se pourswi. Pa janm gen anyen ki fèt. E se youn nan bagay ki vin mete nou nan sa nou twouve n jounen jodi a. Paske lè krim ap fèt nan yon peyi, Epi krim sa yo rete enpini, la nati vin wont de nou. E lè konsa, fò nou tout mouri nèt pou sèk vanjans lan kapab fèmen. Ann avanse. FBI te vin fè yon ankèt. Yo pa janm ban nou kopi ankèt, rapò dankèt sa a sou asasina avoka Mireille Durocher Bertin. E se menm FBI sa a ki vini jodi a, e fò w pa bliye nan ki kontèks ke yo tiye 58 tièm prezidan nou, kote gon ameriken Arcangel Pretel ki ladan l. Lè nèg yo pral tiye prezidan an, se avèk on akò de sekirite ke peyi Dayiti sèvi ant Lèzetazini e Ayiti ki te siyen ant Preval e Sekretè Deta Albright an 1997 pou te fè yon bon bagay ki se mare dwòg dilè. Lè nèg yo pral touye prezidan an, nèg yo pran yon pòz se diye k ap fè yon operasyon nan kad akò sa a. Donk, Ameriken yo gen anpil eksplikasyon pou yo ban nou antanke pèp. paske yo sèvi avèk yon akò de sekirite ke Ayiti siyen avèk Lèzetazini pou vin tiye prezidan lakay nou le 8 jiyè, le 7 jiyè 2021. Donk nou menm, lè FBI vini, li pran 4 nèg yo jan, jan l pran yo la a, donk kesyon ke w ap poze w, e, quel est l'objectif? Eske se pou jwenn asasen prezidan an? Eske se pou kase fèy kouvri sa? Fò w pa bliye FBI se yon enstitisyon teknik ke l ye. Lè l fin fè rapò l, li pral remèt li nan Depateman de la Jistis dè Etazini. Lè l fin remèt li nan Depatman de la Jistis dè Etazini, si rapò a pa nan enterè nasyonal dè Etazini, y ap kenbe l sekrè. Si gen de bagay nan rapò a ki jennen enterè lè Etazini, y ap jis efase yo. E se pou sa nou menm depi nan kòmansman, e konkou yon prezidan ameriken, ki rele Ronald Reagan te di, Gen de prezidan ameriken mwen menm ki te toujou enfliyanse m, se Jimmy Carter avèk Ronald Reagan nan an matyè de demokrasi. Reagan te di konsa ke, Fè konfyans men verifye sa k ap fèt yo. Donk nan kad sa a, sa FBI ap ankete sou li a, li alafwa jij e pati. E se pou sa nou menm depi nan kòmansman nou te di, demann ke Ayiti te fè nan Konsèy de Sekirite atravè 2 lèt ke Leta Ayisyen te voye, youn 19 jiyè, lòt la 3 out 2021, kote nou te mande Konsèy de Sekirite dè Nasyonzini atravè Antonio Guterres, Sekretè Jeneral la, menm jan lè yo te fin touye Premye Minis Liban an, Rafiq Hariri, yo te mete yon tribinal spesyal pou ankete sou asasina Prezidan e Premye Minis Liban an, Rafiq Hariri, e yo te jwenn tout asasen yo, fè menm bagay yo pou Ayiti. 18 mwa aprè yo pa fèl e se pou sa ayisyen ap poze tèt yo kèsyon eske se paske madan Lalim te okouran ke yo pral tiye prezidan an epi l pa fè anyen paske rezolisyon 24 76 la trè klè wòl reprezantan sekretè jeneral nasyon zini an youn nan misyon yo te ba li se ede ayiti ranfòse kapasite sekirite l se devan je madan Lalim yo touye prezidan an se devan je madan Lalim yo touye Eric Jean Baptiste epi pa gen anyen ki fèt an matyè Humm Frè se sè byen eme gon bagay pou konprann on seri de etranje nan on peyi mesye lajan ap boule moun yo la yo gen misyon ranfòse sekirite ranfòse lajistis men de jou an jou bagay yo vin pi mal. Poukisa yo la? Poukisa nou kite yo la? Ou wè nan sa Ayiti ap konnen jounen jodi a, premye responsab la se Ayisyen. Paske, m pa janm sispann poze kesyon sa. Pou yon gwo òganizasyon tankou Nasyon Zini pèp ayisyen ak divès lòt toujou dan le mond antye toujou ap panche sou ka peyi Dayiti, toujou ap panse pou Ayiti. Bon, m te kapab di pandan 37 lane yo la, Ayiti fè la a youn, Ayiti pa janm pa la, Ayiti pa janm pa youn nan pwoblèm. Lè w tande Konsèy Sekirite Nasyonzini reyini, lè w tande OEA reyini, toujou Ayiti, Ayiti, Ayiti. Men pandan 27 lane, pandan 37 lane se sa yo sèlman ki repete. Kisa nou itil tèt nou? Kisa nou vo? Kisa n deside fè? Paske, se, paske se nou menm ki ta sipoze gen kontwòl sekirite. Se nou menm ki te sipoze genyen yon ajans entelijans. Se nou menm ki sipoze gen kontwòl lajistis peyi nou. Nou pa gen kontwòl yo se kòripsyon n ap fè. E non sèlman sa tou, lòt moun yo voye pou vin ranfòse kapasite, ondirè se kapasite enjistis ak ensekirite l ranfòse. Pase se sa k kontinye ap fè la une nan peyi Dayiti. Ann avanse. Enstriksyon. Bon, tan byen ke mal, yo ka repwoche l nenpòt bagay pou ke lajistis oubyen Leta ayisyen, paske w ap dakò FBI pa antre vin pran l konsa. Gon moun k otorize depa nèg yo, gon moun ki siyen l. Èske w pa panse l twò fasil kòmsi pou yon prezidan mouri nan yon espas e ke nou pa menm gen minimòm sa pou n di peyi an men sa k pase epi se konsa w rete ou tande e yo pran kat manmoun yo, yo voye yo Etazini Se pa etonan demen w tande prizon an vid yo pran tout moun nèt y al avè yo. Epi ou ret konsa ou pa janm tande anyen. Eske a ton avi se pa on mank degard a on pèp, a on nasyon sa k rive jodi a san zokenn eksplikasyon? Bon, sa k rive a li mache sou souverènte nou, diyite nou antanke pèp. Men nou te o kouran ke Jij Wessè Walsè Vòltè s on jij inite ke l ye, avèk misyon ke l genyen pou antere dosye a nan cheche dè bouk emisè epi tout gwo kriminèl yo pou pwoteje yo, se sa k misyon li. E se pou sa yo mete Chavanne Etienne, ki te sou dosye a k te depòte tèt li, dwayen tribinal premye enstans pou vin ede Waltè Wessè fè travay politik sa a. E reyalite a ki fè ke nap viv sa nap viv jounen jodi a, se paske pouvwa jidisyè a e depi petèt 20 tan e kontwole pa les oligarques de de Petyonvil. Se yo menm ki pran jij kou de kasasyon Joseph Mécène ap fèl fè diskou avèk André Michel kòm kwa l prezidan pwovizwa yon bagay ki pa nan konstitisyon an. Se konsa w vin jwenn Yvikel da Brezil, Wendel Kòk nan menm mouvman an. Donk jounen jodi a pou nou ka reprann diyite nou e souverènte nou, Mwen m kwè ke chemen e solisyon ke nap cheche a, se pran wout ke Salvador pran an. Yo te revoke prè de 75 a 80 pousan jij a komisè gouvènman ki te nan gang. Nou menm nou poko fè sa, malgre 32 jij ke yo revoke yo, gen apeprè yon senkantèn ki nan sistèm nan ki pi mal ke sa k ale yo. E fòk nou gen yon lidèchip politik tou e ki ka pran direksyon pou retabli lasekirite e pou bay jistis andedan peyi a. Li klè ke Premye Minis lan, lò nan bilan w te fè talè a, an 18 mwa, misye kraze 407 milya de goud, li gen yon nouvo bidjè 267 milya 500 milyon de goud ke l fè depi 19 desanm, pou nou pa wè sa k ap fèt nan bidjè a, menm wèbsayt Ministè Finans lan yo kraze pou pa wè bidjè a. Donk kesyon an se, le 7 fevriye k ap vin la a, Eske nap fè menm jan avèk Sri Lanka, nou fon operasyon Sri Lanka poun chanje lidèchip politik kap kraze peyi a la, Wi se pou klè nou metel pa paske yon bagay pi li serye. klè li klè paske mwen redil m dil chak jou avèk Ariel Henry la nou pa pral okenn kote n pa gen okenn chans men kounya banm mande w mwen konstate gon pèsistans oprè de otorite salvadoryenn yo ki kwè li enpòtan e nesesè pou yo kapab sipòte Ayiti nan kad batay kont gang yo. E mwen wè yo ensiste sou sa plizyè fwa. Èske ou panse ke gen yon chans pou ke nou jwenn kout men an oubyen fòk kèlke pa nou ta debarase nou de ekip sa a Ki klèman pwouve pa gen volonte. Di mwen, an tèm klè, poukisa Salvadò fokis konsa e li vle a tout fòs yo? Paske mwen wè yo ensiste anpil. Bon, mwen m pale avèk plizyè prezidan, visprezidan nan zòn nan e minis ke m konnen. Ou konnen, M fè prè de 25 an ap fè fòmasyon politik an Amerik Latin e dan la Karayib. Gen anpil nèg ke m fè fòmasyon politik pou yo nan rejyon an ki vin prezidan, vis prezidan, minis. Donk nou pale dè konvèsasyon prive sou kesyon Ayiti a. Nèg yo konsyan ke, e se yo menm menm ki di m, ke ni polis lan ni lame Dayiti gen kapasite pou kraze gang yo. Pwoblèm nan se lidèchip politik ki gen andedan peyi a ki lye a gang yo. Ariel lye a G9. Ariel lye a avèk Vitelòm. E anndan polis lan, 99 pousan polis la santi bon. Se yon ti minorite ki nan Fantom 509, pandan Bertho Dorcé te la a, sou lòd Dimitri Vorb, yo mete de twa komisè ki nan Fantom 509 avèk enspektè nan pozisyon kle e yo reyentegre kèk nèg Fantom 509. Donk kesyon pou nou an se de bagay ke l ye pou nou etabli lasekirite e Salvadò ka ede nou nan sans sa a. Premye bagay la, kòman pou n gen yon premye minis ki pa nan gang e yon gouvèneman ki pa nan gang? M pa bezwen konnen nan ki pati politik ke l sòti. Nou jis bezwen yon premye minis e yon gouvèneman ki pa nan gang. Sa se premye etap la. Dezyèm etap la, ti minorite nèg ki nan Fantom 509 k anndan polis lan, pa egzanp, mesye polisye yo, a 99 pousan m konnen nou bon mesye. Nou gen de revandikasyon ki lejitim. Ou nan polis la ou bezwen asirans sante pou si w malad a fanmi ou gon kote pou ale. Ou bezwen asirans vi pou si yo touye w nan djòb lan, madanm a pitit ou ka resevwa de konpayi dasirans lan kòb pou yo viv byen. Ou bezwen bonjan zam pou fè travay la. Donk nou menm polisye yo premye bagay pou nou fè, paske se nèg ki nan Fantom 509 la kap bay Vitelhomme enfòmasyon, kap bay lòt gang yo enfòmasyon. Menm operasyon Vilaj de Dye a, se yon komisè ki te bay Izo enfòmasyon yo. Donk jounen jodi a, mwen m panse ke polisye ki nan polis lan ki se 99 pousan ki nan polis lan ki bon, premye bagay pou fè, Nan sendika ki nan politik ki nan polis lan e ki nan fantom 509 fè yon nouvo eleksyon anndan polis lan mete yon nouvo lidèchip sendikal. Dezyèm bagay la ede kòmandman lapolis lan netwaye polis lan de nèg fantom 509 yo ke Bèto sou lòd Dimitri Vòb te vin ranfòse anndan. Si nou fè premye travay sa a li posib. Epi o nivo politik se pèp la ki dwe konnen si 7 fevriye otorite sivil leta a ki nan gang nan de premye minis e minis yo eske nap fè menm jan a Srilanka pèp la te pran lari li te mare premye minis li te mare tout minis ki nan gang epi pou bay peyi a yon chans donk jounen jodi a si w dakò a sa kap fèt nan peyi a ou renmen jan gang y ap fonksyone ou renmen jan Ariel ap fonksyone 7 fevriye fè lwa. Men si w pa dakò jan peyi a ap fonksyone, polisye ki nan lapolis lan ki reprezante 99 pousan polisye ki santi bon, garanti ke pèp la jwenn sekirite pou gang Ariel yo pa vin tire sou li, pou pèp la ka pran lari a nan operasyon Sri Lanka epi l netwaye peyi a de tout malandren ki nan gang. Paske pèp la vle viv. Pèp la bouke wè san malere a malerèz k ap koule nan lari a depi 18 mwa. Donk mwen menm nou gen de defi devan nou e mwen pa dakò a sa madan Lalim al di Nouyòk la. Madan Lalim li menm li gen menm objektif a oligak yo se cheche entèvansyon militè ke peyi Dayiti di l pa bezwen. Entèvansyon militè a se blan ki fè pati de elit globalis kowonpi an ki bezwen vin vòlè sa k anba tè e anba lanmè peyi Dayiti. Nou pa bezwen sa. Si blan an vle ede nou ke l fè sa l fè an Ikrèn nan. Se pa menm achte non Ikrèn achte. Kanada voye 200 blende tou nèf santi bon ki mache byen bay blan parèy yo an Ikrèn. Inyon Ewopeyèn, se pa vye kominike pou sipòte koudeta m wè k ap fèt Pòtoprens lan non. Inyon Ewopeyèn, se 120 blende ke yo pral fè Ikrèn kado wi. Nou menm nou pa bezwen de plis ke 2 nan blende sa yo. Tank ke m wè ke y ap bay a ke Lalmay pral fè kado a Zelensky an Ikrèn. Nou menm nou bezwen 2 tank sa yo sèlman, depi nou gen 2 tank sa yo, wè lame nou an, lame nou an, ekipman ke lame nou an bezwen pou kraze tout gang yo, li pa depase 20 milyon dola ameriken wi, lòt bò a e 30 milya wi ke yo voye bay Ikrèn. Donk mwen menm, m panse ke solisyon yo la, e m toujou di sa, Gen on blan ke w ka travay avèk li pou pou kreye de sitiyasyon gayan gayan, men gen de kalite blan ki reprezante on menas pou nou, se blan ki fè pati de elit globalis kowonpi k bezwen vin vòlè sa k anba tè a, sa vle di lò ke w genyen, iridyòm, tè ra, gaz natirèl, boksit, kwiv elatriye, epi blan rasis lan ki alye avèk prezidan dominiken an tout lajounen k ap fè pwopagann kòm si Ayiti bezwen entèvansyon militè. E dominiken an li menm, li gen yon ajanda jenosidè pou ou paske gen yon minorite lòt bò a. Pèp dominiken an vle byen viv avèk nou, gen yon ti minorite de kat senk pousan ki rasis, nèg yo kreye yon sosyete Sendomeng ki rele Sociedad de la Guardia Nocturna, se yon sosyete rasis, objektif li se te ekstèmine tout moun nwa an Ayiti. E nèg yo alye a òganizasyon rasis Ozetazini ki rele Ku Klux Klan, KKK, pou yo vin elimine nou. Donk devan danje sa yo, nou menm, nou dwe ranmase karaktè nou pou nou konnen ki sa n ap fè. Polis lan, mesye, se nou k pou bay sinyal la. Kòmanse mete mesye Fantom 509 yo deyò. Paske menm sa w wè Fantom 509 la ap fè la a, Yo te sèvi a de twa ti sòlda konsa pou yo t al kraze lame a. Nou pa ka vin envesti dè santèn de milyon de goud nan yon polis depi 28 an pou n kite malandren, dè zoligak malandren vin kraze l. Donk mwen m panse ke peyi a gen avni. E dènye bagay ke m ap di anvan m ale, Guerrier, ou wè pèsekisyon ke w ap viv yo, mwen menm se tout lajounen m ap viv yo menn. Depi yon nèg se pou peyi wap goumen li nòmal ke w jwenn pèsekisyon sa yo. Pa kite pèsekisyon sa yo dekouraje w menn, okontrè travay dedikasyon politik ke wap fè pou pèp la se li ki enpòtan. Epi Jak Lafontan map di yon bagay frè m, se la w ye avèk ou nou nan peyi a. Lè w rete w monte nan radyo, ou di se 2 moun ke w rete avèk yo, se Ariel avèk Jezikri. Ou te dwe di se konstitisyon avèk lwa peyi a Jak. ou fè yon gwo erè. Donk lè w voye konvoke 3 jounalis sa yo, se Ariel ak chèf de kabinè Ariel ki mande w konvoke jounalis sa yo kòm pèsekisyon politik. Pa gen pèsonn nan peyi a k ap aksepte Jak. Jak, m mande w pran desizyon saj, rantre lèt ke w voye a. Bondye beni nou, kenbe la. Donk, medam matmwazèl e mesye, ou tap tande deklarasyon Stanley Lucas sou dosye asasina prezidan Jovenel Moïse ansanm avèk dosye sekirite nan peyi Dayiti. Nou konnen peyi Salvadò di li prè pou l bay Ayiti yon koudmen pou nou mete fen ansanm avèk Gang yo. Donk pou nou fè sa, premye bagay nap gen pou nou fè se debarase nou de gouvèneman sa paske ou pa ka pran yon gwoup kriminèl epi wal kolabore ansanm avè yo pou yo mete sekirite nan yon peyi. Kòman yo pral kapab? Non. Donk premye bagay la se tèt leta a nou sipoze netwaye epi sa w tande a pou nou arive mete sekirite nan peyi nou. Nou kapab! Wi nou kapab. Men sa ki pase se volonte ki pa genyen e non sèlman sa tou lè ke w konnen w gon ekip kriminèl nan tèt peyi ou menm ki fè pati de popilasyon an se degaje w pou libere tèt peyi a menm jan ansanm avèk sa Srilanka te fè dènyeman an epi sa w tande a pou nou kapab avanse ansanm avèk peyi a. Frè se sè byeneme ensolit nou pou jounen jodi a. Menm nan levanjil gen ensekirite. Bon gad kote yo al batize yon sitwayen eske peche yo ka lave mezanmi e kot transfòmasyon sa ye la menm ann gad ansanm. Bon si dlo a konsa, epi nanm nan te deja sal bon sak pral pase la menm? Bon ann kite ann kite sa la poul pa fè zen pase mwen menm fòm fòm sove non fòm sove pèp ayisyen. Jan kèm te anonse ou ebyen frè e sè byeneme nou konnen komisè gouvèneman an voye papye tenbre bay jounalis Guerrier paske misye ta enmerde pouvwa twòp pèp ayisyen nan dosye mennen ankèt e E selon sa ki di nan nòt sa a ke Komisè a siyen, ke jounalis la ta an konivans ansanm avèk gang, men jiskaprezan yo poko ka di nou ki gang. Ann tande deklarasyon Guerrier sou ansanm de aktivite gouvèneman ap regle anba raje a pèp ayisyen, se ekstrèmeman enpòtan. Guerrier Henri menm jan ak tout sitwayen kwè ke. Ariel Henry pat al nan eleksyon. Jovenel Moise, m pral bay dat, lè sa map soti an Repiblik Dominikèn, mwen sonje li te vandredi, si memwa m pa fè m defo, vandredi 2 jiyè. M ap soti an Repiblik Dominikèn pou m antre Pòtoprens, m kwè l te 3, e sa 3 jiyè. Pandan m sou wout, mwen resevwa yon kout fil, prezidan an te rele m e te gen 3 lòt moun ki te sou ling nan. Prezidan an prezante pou nou 3 non El di n mesye sa n panse de 3 moun sa yo ki te ka vini kòm premye minis. Dera Simon Dieuseul, Joanas Ghe, Ariel Henry. Mwen m te di prezidan an je n konnen pa Ariel Henry, Simon Dera trè politik, m pa kwè l ap ba w rezilta ke w vle a, sitou te genyen de kontansye deja ansanm avèk ou e Joanas Gay se yon nèg ki trè politik, epi mwen m te panse ke Joanas te ka mye bay plis rezilta, se sa m te panse. E se sa prèske tout moun ki te sou kòl konferans lan te di tou. Pi aprè nou pral tande ke se Ariel ke misye chwazi kòm premye minis. Prezidan an pral mouri, Ariel te pè lal nan mawon e m sonje lè nou rankontre avèk Ariel se sal te eksplike sitiyasyon te difisil li pat konn kote l te ye li pat konn bagay yo te oblije mete l a kouvè Claude Joseph vin ap eseye asire enterima a men Claude Joseph pral rive nan yon moman blan di misye bay Ariel pouvwa. Blan di Claude Joseph ba Ariel pouvwa. E Claude remèt Ariel pouvwa. Depi lò, Ariel premye minis ak tout avantaj ki lye avèk fonksyon an. Men, Ariel son medsen. Se vre gen de moun ki di ke wi, misye te toujou nan strikti politik, dayè il a ete e a de repriz ministre. Sa vle dir se yon nèg ki plis ou mwen konn leta. M pa kwè sa vre. Depi lè misye monte kòm premye minis e peyi ap chute, l ap desann. Te gen yon tantativ ki te fèt pou ke yo jere de jounalis, jere de medya. Mwen sonje m moute nan radyo, m denonse sa e m te menm di de jounalis Nenpòt nèg ki fè deal avèk Ariel Henry, mwen menm map dil. E depi lò m pran de pozisyon pou ke nou eseye gade chak aksyon gouvènman sa a ta poze, paske yo pa gen anyen ke yo fè kòm aksyon ke anrichi tèt yo. E dayè si w gade tout moun nèt nan pouvwa Ariel la, se de moun ki byen ekonomikman, yo an, paske pa gen anyen kòm aksyon, pa gen anyen kòm pwojè, nan anviwònman, zewo, edikasyon, zewo, agrikilti ou menm pa egziste ditou, travo piblik menm bagay la, enben jodi a ou mande lajan kontribiyab yo ap bay, ke DGI, ke ladwàn ap rantre, kot lajan sa yo ale? mesye yo deside pou yo anrichi tèt yo, e gen yon bagay enteresan ke nèg yo fè notamman Ariel Henry e son ekip, Jovenel Moïse ki te pèmèt ke Ariel rive la a, ils s'en foutent de justice pou Jovenel Moïse, ça ne veut rien dire pou yo. Bon, non premye minis site nan touye prezidan. Premye minis te nan pala Badio. Kote Badio te ye l te bò kay prezidan. Premye minis pale 2 fwa ansanm avèk Badio. Se nan dosye sa komisè gouvènman a tout minis jistis li revoke yo kounye a w te vle pou li pale de asasina prezidan ou te vle pale de jistis pou prezid bon sa se pi gwo kochma Ariel te kapab fè. Si Ariel domi l leve l wè lap batay pou prezidan jwenn jistis lap leve l lapriyè wi. Ou ka sezi wè l anonse yon adrès a la nasyon l di w 7 jou pou jèn e de priyè nan peyi a pase li just fè rèv li wè se li menm kap mennen dosye pou prezidan Jovenel Moïse jwenn jistis wi. Ah ah N avanse patizan. Tankou de moun te ka di ki te goumen pou Ariel oubyen ki te menm ap eseye fè de pwopozisyon pou Ariel, Yo pale de engratitid. Mwen menm afè engratitid sa se ekip a ekip kap pale l. Jodi a kisa nèg yo reyalize? Menm kesyon sekirite a ou pa wap chache konnen kisa nèg yo regle pou sekirite a ou pa janm ka rive jwenn de eksplikasyon. Youn nan bagay ki pi grav se lè enfòmasyon ta fè kwè ke nèg yo ale pou kesyon sekirite yo kòmande de blende. Men ou pa poze tèt ou yon kesyon, kote blende sa yo yo di ke yo kòmande a? Nan dosye blende a, m pa t janm panse ke boukante lapawòl te ka deranje pouvwa a konsa. Pouvwa a santi l deranje, Guerrier Henri chak swa ap monte yon kesyon de blende. Mwa menm ki kwayè ke j'étais le seul. a reflechir e menm konsyantize sou pèt sa, se yon pèt pwobab, de 12 milyon dola pou kesyon blende yo, enben gen de lòt moun tou k ap reflechi sou li. Anvan m ale nan 3 dènye ak ke gouvènman an poze ki fè ke jodi a nou kwè fòk mesye sa yo reflechi yon lòt jan, Ann tande Ashley Laraque ki li menm tou gen de preyokipasyon sou koze blennde a. Konpatriyòt, dwa mwen bay tèt mwen pou m jije, kritike, vilipande dirijan yo pa depaman ak obligasyon mwen genyen pou m chèche bon enfòmasyon. Paske m pa kalite moun k ap chèche fè sipèsta sou do lòt moun. Mwen dakò mwen ka twonpe m, oswa m ka mal konprann sa m kwè m te wè a. Nan ka sa a, mwen pare pou m fè ekskiz epi pote rektifikasyon ak menm rapidite m ta bay nouvèl la. Men, sou kesyon lapolis la, Mwen tèlman pa ka konprann sa k pase a pandan dènye jou yo ke mwen oblije al fouye. Mwen foure je m gade byen fon pou m pote eksplikasyon sa a pou nou. Pou n ka ajoute sou slogan Kot kòb Petwo Karibe a? Slogan Kiyès ki vòlè kòb blende yo? Mwen espante double ak sezisman lè mwen wè ak je m sa peyi Kanada voye ban nou. Sou 18 blende ki gen plis ke 12 mwa depi nou kòmande yo, nou resevwa 5 ladan yo sèlman. Sou 5 sa nou resevwa yo, youn pa gen menm motè ak lòt. Kidonk, pyès youn pa ka sèvi pou lòt. Pi rèd ankò, motè yo fèt pou pran dyezèl Euro 6. Dyezèl sa a Menm Sendomeng pa gen kalite sa a lakay li. Sa vle di, lè nou mete dyezèl Ayiti a nan motè yo, menm Petyonvil se ak difikilte yo rive. Yo chofe, enjektè yo kraze, se remòkè ki pou rale yo. Men nou poko tande non. Gen youn nan blende yo ki gen volan li adwat Gen lòt blende ki gen yon sèl pòt, yon pòt dèyè. Kidonk lè polisye yo nan blende sa a, se yon sèl kote yo ka soti. Pandantan sa a, Ikrèn ap resevwa bon blende nan men Kanada ak tout founiti klasik yo andedan yo. Menm lè se nou k kòmande yo anvan. Nan ka sa a, se ou byen gouvènman Kanada konplis ak malfetè nan gouvènman ayisyen an, ou byen kèk zotobre nan gouvènman ayisyen an manje kòb la epi ap degaje l voye malpwòpte lòt peyi pa vle pou nou. Tout jan. Talè, talè, sitwayen. Sa w di a ekstrèmeman enpòtan. Gen yon seri de cha blende m wè yo ap bay Ikrèn, mesye. Frèz e sè, se pa lajan non, se pa achte yo achte nou, kado wi, bagay. De konsa pou lame dayiti sa w tande a pra pra pra disi de mwa dosye gang ou tande kap flannen an pa gen bagay konsa ankò non. E gon bagay pou nou konprann. Dènyeman, gouvèneman di li kòmande materyèl, tandiske peyi Kanada di li fè Ayiti kado. Pa janm gen limyè ki fèt sou dosye sa. Eske se mesye yo ki manje lajan an? Epi kounya la, jan sitwayen an di a, yo ap voye malpwòpte ban nou. An avanse. jwenn kiyès ki manje kòb nou mal. Paske nèg sa a, nèg ki manje kòb blende yo, oubyen gwoup moun ki manje kòb blende yo, yo responsab lanmò tout polisye yo, menm jan ak asasen ki tire sou yo a. Kòk kòb blende yo. Ashley Laraque. Mèsi Ashley Laraque. Mwen k te panse m se sèl moun. Humm ki te ap reflechi sou kesyon sa. Jodi an sak fè peyi a rive la se paske gon pwoblèm dangajman. Se paske gon pwoblèm dangajman. Sitwayen yo pa vle angaje yo. Efektivman. Tout moun mete humm humm. Mwen anonse ke map pran poz nan emisyon. Pou volim apèl ke m resevwa de moun ki di m non pa gen poz. Men m di moun yo men emisyon pa itil moun yo di m se ou menm ki panse sa. Moun yo di Guerrier Henry gen de bagay ke w gentan alète. Men e si w pat la? Gon oditè jodi a ki di m monchè m ap klè avè w. Gen de bagay mwen reyalize nan vi m, se ou menm ki fè m reyalize yo. Genyen ki di gen de disiplin ke m ap eseye tabli nan vi m se gras avèk ou. Kijan on pouvwa oubyen on gwoup moun ki monte pou on pouvwa k pa menm pou yo osi sinik? Gaz la ap bese sou mache entènasyonal lan aktyèlman. An desanm nan la l te desann nèt. Ça ne veut rien dire pou mesye yo. Moun yo fè mouvman, yo di yo bezwen yo bezwen carburant yo paka jwenn li, nèg yo monte carburant an, moun yo aksepte carburant an monte nan ponp ou paka jwenn li e gen de ponp kap afiche l a yon pri elve, nèg yo sinik ça ne veut rien dire pou yo. Jovenel te vini avèk de plan, de projè, notaman elektrifikasyon. Jodi a, Enstitisyon yo rele edh lan inegzistan mesye sa n vle ryen di pou nèg yo kote bagay la pi kru a polisye ap tonbe a gòch a dwat sa n vle ryen di sa pa vle di anyen mesye se poko janm konprann sa sou latè beni kesyon sante lopital jeneral pa ka fonksyone an grèv pa gen lopital anndan peyi a 1 medsen a la tèt di pouvwa. Nèg yo tèlman sinik li pito pran on nèg ki aje de pli de 80 dayè sa Alix Larsen ka fè anyen men nèg yo kòmsi mesye nèg sa yo m poko janm wè sa m poko janm wè on bagay konsa eske Jovenel Moïse meritè lamò sèt yn kestyon si Jovenel Moïse. nan sa li tap fè kòm pwojè, nan lanmou l te genyen pou peyi Dayiti, li merite lamò e pour un cynique ce sont encore des interrogations. M pa menm konn kijan yon nèg ka ranvèse yon pouvwa. oubyen yon nèg ka ranvèse yon gwoup moun ki sou bon pouvwa. Men d'autre part ce que je n'arrive pas à comprendre et c'est là gwoup nèg ki sou pouvwa yo jwe byen, yo rive idantifye opozan yo, moun k'ap frape yo, moun ki sèvi obstak pou yo epi yo bezwen elimine yo. Pouvwa sa a, li akse l e l jwe sou koripsyon anpil. Ban m di nou yon bagay. Mwen pwomèt nou, m pa bay dat, men m ap chache plis e si w genyen fè m konnen. M ap esplike w tren de vi tout moun ki nan pouvwa a, ki anndan, ki sou kote pouvwa a. sa yo gentan akimile kòm richès, kit se ansyen senatè, kit se ansyen majistra, kit se ansyen minis, kit se ansyen de konseye ki te la deja, kit se de ansyen palemantè, mesye, m poko janm wè kòm si moun yo ale vit konsa ekonomikman. E dayè, zye nou tèlman bare, Paske nou tèlman ap jere kesyon gang, èske, m pa konn si w konprann, gen yon lòt estrateji yo mete sou plas tou. Yo fè 2 moun ap fè 2 emisyon kote tout moun fokis sou kesyon gang epi yo menm y ap jere afè yo. Se toujou konsa. M vin dekouvri sa trè ta. Tout moun fokis sou afè gang, yo preyokipe w nan afè gang, ou met tèt la nan afè gang epi antretan DGI ap ranmase lajan, Dwan ap ranmase lajan pou fè ki sa? Absoliman anyen. Epi yo menm y ap jere tèt yo antretan. E se sa yo fè. Louko Desir ou wè pa egzanp Primati ap kase, ap frape misye konsa? S on ti ankèt Louko te mennen wi. L al dekouvri gen yon lajan ke nèg yo pran sou yon ribrik la, yon ribrik près anndan Primati. Epi kounya louko pale de bagay la depi lè a nèg yo di non misye son nèg ki entèresan fòn veyel. Sa vle di mwen vin konprann nèg yo si Jovenel Moïse te gon bann stasyon de radyo ki tap kraze Jovenel Moïse gen nèg ki di fò yo ta ba misye kalòt epòk Jovenel medya te gen de medya ki te tèlman konn manje Jovenel Moïse di tout kalite bagay Men jisteman, Jovenel te pa t konprann sa yo rele pouvwa. Mesye sa yo menm. Yo konnen pouvwa. Bon. Nèg yo estime ke gen bagay mwen di ki deranje yo. Epi, m ap chache bagay nèg yo di ke ki deranje lòd piblik la, m pa wè l. An se mwen ki deranje lòd piblik, mesye? Nou serye? Hein? Talè, talè, talè, talè sitwayen. On bagay pou konprann. Atò, bon premye minis la mesye, non l site nan touye prezidan. Non l site nan touye prezidan. Tout moun o kouran, li nan konvèsasyon ansanm avèk Badio tanzantan. Sa pa deranje lòd piblik konmise? Ala kote gade visye mesye se peyi sa. M pa konn ki fòmil pou yo retire. yon pouvwa m pa konn sa men nèg yo tèlman gen de stratèj otou de yo se jovenel ki te egare jovenel te egare li pat konprann anyen epi je mèm ap ri je mèm ap ri bon m pa bezwen di je ap ri nou sonje dènyèman la e mwen ki te bay enfòmasyon an di milyon de goud ki tal jwenn je 9. Sa vle di, si nèg la bay Jenèv 10 milyon goud, sa vle di, gon kou lwa, il y a une certaine habitude de gestion des gangs. Se, e se la m ap chache a. Eske se yon abitid jere gang yo? Eske se yon abitid de konekte avèk gang yo e nèg yo gon avantaj? Tout gang yo nèt, pa pèsòn entèpoze, a mon avi, gen lè gon relasyon. Chak gang yo Ta sanble gon relasyon. Jeni ta sanble pase ke e la e ou konnen metye a otorize n itilize kondisyonèl pou nèg pa vin pase pandan mwen m ap fè sa m oblije pridan tou avèk nèg yo paske yo tou konnen ke nèg sa paske le pwoblèm se kwa Guerrier Henry se pa nenpòt kèl jounalist Non sèlman il sè se kil fè kòm pwofesyon, men kèlke pa il è kredib lèl di yon bagay lap difisil pou moun demantil paskil se verite. Dou nèg yo pè. Mesye, banm di nou yon ti bagay. M pa konn kijan yo jete yon pouvwa. J'ai jamais expérimenté ça. Men laissez-moi vous dire quelque chose, vous ne foutez rien. e si se pat mikwo m te gen se politik m tap fè m sèten ke m tap jwenn yon fòmil pou m debarase peyi a de nou nou mechan nou nil nou pa itil a peyi a se son de konsta di m sa pouvwa sa itil sa moun sa yo itil nou di m di mwen sa yo itil ou. Apaw de ti group sa Kote ou de yo kap souse E nèg yo souse byen Humm Nèg yo manje byen Nèg yo konfòtab E sonje m te toujou di nou sa Gen de nèg ki te gen pwoblèm avèk Jovenel Moïse se paske l te bezwen manje Jovenel pat bal manje E Jovenel vin konprann sa trè ta E malgre li bay nèg manje Nèg nèg tiye l kanmenm Paske nan tèt Jovenel Humm epa ti peyi sa, peyi visye, peyi vòlè, nèg la jis konplote pou l ranvèse yon gouvènman just paske l pa gen aksè ansanm avèk chèk zonbi. Epi anvan pale moun kap fè manifestasyon kont koripsyon se li. Humm adje lavi sa ooh. Pèp ayisyen dim kòman ou santi ou fas ak sa kap pase jounen jodi a nan peyi dayiti. Pou kantite manifestasyon ki te konn fèt. Se sa n fè nap peye wi nan peyi sa. Ou gon gouvèneman li pa di w mouri li pa di simityè ret vid. Tout sa kap fèt nan peyi a kite mele l depi l jwenn kote pou l vòlè. Wap gade Andre Michel yon ti vakabon kap ranse sou moun, li fè w konnen wi si pa gen entèvansyon militè pap gen eleksyon paske li tèlman alèz, li tèlman nan pouvwa l, epi kounya la li retire dwa w antanke sitwayen pou w al vote. Si l pa jwenn sa lap chèche a pap gen eleksyon. Antouka, humm, baton nan men w, trase avni w. Mwen prale map kitew nan bra papa Bondje paske se li menm sèl ki kapab protejew, baw lavi ak la sante bonjour bonswa tout moun non pa mwen se fouco e nap kwaze nan lòt video orevwar a la prochèn randevou kase pita setè bizou bizou one love.